Veye m, veye m, veye m! Ou evn pa konn figi m. Veye m, veye m, veye m! Veye m wi, m di n veye m. M pral byen bò ling mwen la, bann fatra, chen sal santi. M vin tonbe sou sè m nan, vèt sè m nan Rustania. Li di m wi yo nan men bandi, yo kidnape w depi. E nou vin antre an kontak ansanm avèk bandi yo. Paske w konnen yo ap bay moun yo fevè pou yo fè apèl, pou yo rele fanmi, pou yo rele moun, pou yo rele moun ka kòmanse kap sipòte yo. Epi lè nou vini jwenn 2 nan mesye yo, yo di mesye dam yo nan men yo, yo takse nou 1 milyon dola. Epi apre sa, se manmi m yo te vin jwenn. Manmi m di, Bon, e kòb sa w pale a la, e non l nan de m poko janm manyen l? Bon, yo di, Bon, madam, dènye pri se 800 mil dola us. Yo di, Nou gen anpil moun nan men nou, nou pa gen tan pou nou pale anpil. E 800 mil dola us sa w ap fè a, w a di l, epi yo vin fèmen. Bon, apa de sa nou kontinye ap fè apèl, nou kontinye ap rele yo, pale avè yo. E yè swa, vè 8 è, bwè 8 è, 9 è, grand sè m nan ki se Rusnada, li vin rele manmi m, li di konsa ke yo libere yo 2 a, li menm avèk lòt ti sè m nan. Donk konbyen yo te libere? Konbyen yo libe, konbyen yo te kidnape, konbyen yo libere, konbyen k ret nan men yo? Ok, yo te kidnape 5 Yo te kidnape senk, se te twa sè m ansanm avèk yon frè m, yon gran frè m, epi nou te gen yon zanmi nou ankò ki te akonpanye yo, ki te ale Ansafolè. Yo vin gen twa ki rete nan men yo, men yo libere de. Libere de an, nou pa peye lajan pou de k libere an? Bon, nou pa peye lajan, se kòmsi nou peye paske. Pri yo fè a, yo fè yon pri global pou 5 lan, men yo di konsa ke yo estime ke grand sè m lan se li ki gen sans de responsablite, se li ki ka jere afè kòb, yo di y ap voye l vini pou l vin regle afè kòb, afè kòb la. Mesye yo, mesye yo kenbe yo, men sa m di mesye yo, mwen remèsye yo dabò paske pitit mwen yo di yo pa penchen yo, yo pa fè yo anyen ki dwòl. Yo ba yo manje, yo mande yo si yo pa p benyen, yo ba yo ji. Kounye a, mwen remèsye yo dabò. M ap kontinye remèsye yo. Timoun yo se tout vi m yo ye, se tout espwa m. Paske papa mwen malad depi sizan, epi aktyèlman mwen m son moun ki opere tou. Mwen malad, mwen pa an sante. Sa vle di kounye a m mèt di e sou kont yo m ye. Menm lè yo pa gen nan men yo, men ou konnen depi ou gen pitit, yo toujou di bourik fè pitit pou do yo poze, a vle di mwen repoze m sou timoun yo. Kounye a m ap di mesye yo, kòm m konnen yo gen manman tou, egal pou yo gen yon pitye, yo ta voye timoun yo pou mwen an byen, san difikilte. Bagay, nya men li yè lè mesye yo te pale avè m nan, m di mesye yo m pa gen gwo kòb nan men m, nya mesye yo di si m pa gen gwo kòb nan men m pa rele sou telefòn sa, men aprè m wè yo fon bèl jès, paske yo relache pi gran Nada,